Bon, pa kont, kisa m t ap fè? Premye kesyon m ap poze m se, kisa k pase? Kisa k genyen? Kounye a la m pral gade moun sa a nan je k pa di li pa kapab. Misye t ap degaje l pou l konnen pou l ban m afè m. Si yon moun te dakò pou l fè sèks avè w epi aprè chanje lide. Pa egzanp li rive nan chanm ou tèl gen rive nan chanm ou eske sa pap pwoblèm pou ou? Etandone ke se mennaj mwen, nou rive nan otèl e ke nou te deja planifye kisa nou ta pral fè, dikou si m rive nan otèl la li di m li pa sou sa, premyeman bay. Premye kesyon map poze l se kisa k pase, kisa k genyen paske nou te nou te deja mete nou dakò sou sa kounye a l pral di m kisa k genyen menm si sa l sa k pase a li ap on ti jan deranje m men m pap kite l m pap fache m pap kòm nèg la di sa m pap fache avè l pou sa map jis poze l kesyon pou l reponn mwen. Si tout fwa l deside pa nan Tigòs ba l vag. M ap oblije dakò l men avèk kontwit, avèk kontwit m ka move, m ka eseye konvenk li wi nan yon sans, men konvenk li nan sans lan li ka kòmsi pòte m nan sans kote kòmsi m ap pale, m ap di e fòse m fòse l nan yon sans men m oblije dakò wi, m oblije dakò, m oblije dakò m pèdi moman an men kanmèm. Fò, fòk aksepte tou pou nal fon ti spò nan chanm nan ou konprann sa vle di selon mwen menm sim gen fanm nou fè fèt lanmou epi nou nou pataje tout sa nou gen poun pataje ansanm lè lè a rive ou paka pa la m pa baw manti e plas ou pa la se manje ou bezwen sèlman paskem pa bliye mwen fòm ka satisfè tèt mwen tou nan jou sa sim bon sòm mwen bezwen fòk a banm sam li bezwen tou paske son jou ki spesyal. Mete sil pa dispoze e chou a sa ou fè. Sil pa la non sil non sil pa dispoze sa li fòl pa ta dispoze tou pou manje a tou ni manje a ni bwè a paske non se se se sa.